Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon mezanmi m pa konnen kilè pòtoprens ap bon kiyès kap di yon bagay pou pòtoprens yèswa m tap tande yon emisyon gade alafwa yon venerab ki tap pale lò va tousen Se yon emisyon ki fèt lontan men li di anpil verite wi disi 2030 kapab gen yon chanjman nan peyi dayiti men gon prezidan misye di ki te ouvè yon pòt mistik sou pòwoprens depi lè pòt sa fin louvri an gon pakèt espri sovaj kap fè san koule nan kapital la e sak fè w wè pòtoprens vin sa l ye a jounen jodi an peyi a pran lon souf Peyi a pral bèl, men fòk nou gen anpil pasyans. E se sa k fè ou wè gen anpil moun k ap mouri. E lè moun sa yo fin mouri, ebyen se lè sa a bagay la pral bon. Maten an ou leve, ou tande tèl zòn gen pwoblèm. Pi ta ou tande zòn sa a li menm li pran. Apre sa, se lòt zòn. Se tankou maten an la a, Maten 10 novanm 2022 an, anpil katouch kòmanse tire o nivo de la zòn Savann Pistach. Genyen tou zòn Wout Dal, zòn Kafou Fèy. Anpil moun ki nan zòn sa yo. nan cho. E enfòmasyon yo ta fè kwè ke ekip Gran Ravin nan fè yon sinèji avèk Ti Makak pou te kapab pran kontwòl anlè a nèt. Sinon, yon bon pati anlè a. E ke Nèg Krisla yo ta kapab gen kontwòl sou zòn sa yo. Bandi Gran Ravin anvayi Savann Pistach, yo prèske kraze yon machin lapolis ak bal. Yo te sou wout pou pran ti sou komisarya nan moman n ap anrejistre emisyon sila a, e lapolis li menm mande ranfò yo pat ka jwenn nan moman an. Polisye yo ki nan gwo komisarya ap reziste toujou malgre yo pat jwenn ranfò. Moun nan Savann Pistach oblije. ap kouri anba kout bal. Ann gade ti videyo sa a ki dire sèlman 8 segond. Anpil detonasyon anpil detonasyon wi men kisak fèt deja polisye yo ale e machin nan nan men bandi yo e ke polisye yo yo pa blese yo menm se yo jis kite espas la. Jiska mentenan nou pa ko konnen si gen polisye ki blese men men pou le moman la yo gen kontwòl komisarya ki bò figye a. Ki sou twazyèm sikonskripsyon. Ki nèg ki gen kontwòl li a? Nèg Gran Ravin yo. Hay nèg Gran Ravin yo. Pase m konnen gen moun k ap rdi tou nèg Ti Makak. M bezwen konn sa bagay la e klè. Bon, afòs ke bal ap tire nan tout zòn nan, sa vle di gen kote nèg Ti Makak yo ki sou anlè sou tèt nou ta raz. Li gen posiblite pou se nèg sa yo ki ta va desann tou vin fè zobosèl ansanm avèk nèg Gran Ravin yo. Ah, se alye yo ye? Wi sa li wi. Ok ok ok ok. Men polisye yo ap eseye reziste avèk pèp mwayen ke yo genyen la nan men yo. E nap mande yo pou omwen pou ede yo voye ranfò imedya. Paske nou menm popilasyon an la nou livre a nou menm la. Ok ok ok. Gen plizyè moun ki gentan kite kay yo. Gen bandi ki gentan antre kay moun. Menase moun tou sa. Gen moun yo ale ansanm avè yo. Yo pran moun yo ale avè yo tou? Wi gen moun yo desann gravin. Radio mega. Ayayayayayay M konnen m pa bezwen mande w yon kantite, yon kontwòl piske zòn sa gen anpil moun. Zòn sa yo gen anpil moun. Non, zòn nan gen anpil moun. Si m di w m konn ki avèk moun yo ale a, avèk kantite moun yo ale, nou nan manti Romanus. Men, zòn nan la a se ki paralize konplètman. Yo toujou repouse yo. Men maten an, vè 4 è di maten, detonasyon yo kòmanse. Detonasyon yo kòmanse epi maten an yo fè yon sèl bote boure, yo rive yo anvayi tout zòn nan. Radio Mega. Bon komisarya e sa yo pran savann pistak la se li menm yo di ki te nan kay ti je a se li? Wi wi vwala. Konbyen polisye ozanviwon ki te ka ladanl konsa ou pa konnen? Lapolis gen kontwòl li e se menm polisye sa yo tou k ap eseye tante repouse yo desann yon fason pou yo kapab rekipere komisarya a. Radio Mega. Ok, ok, ok. Donk bagay la van gonmen an wa wi. Non, bagay yo rèd anpil la. Rèd. Anpil moun gentan kite kay yo la. Wi men kite kay la e kouri ou pa konn kote ou prale non. Depi e nan kou sa w ap kouri la ou poko konn kote w ap fè non. Men se la l pwoblèm nan kounye a. Jan peyi a vin ye kounye a aktyèlman, on moun lè w kouri. Wi nou nou nou nou nou pridan. Radio mega. Dakò. Bagay yo rèd nan peyi dayiti se pa sèlman site solèy se pa sèlman martisan se pa sèlman gran ravin se pa sèlman ti bwa men se tout kote nan peyi dayiti ki genyen pwoblèm eske nou konprann Bagay yo vrèman rèd pou moun k ap viv nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Bagay yo vrèman rèd pou moun k ap viv nan pil kote nan peyi Dayiti. Dayè nou prale nan Ti Rivyè yon lòt moman. Men fò n di ke nèg Gran Ravin yo mele ak baz Ti Makak. M gon fiksasyon sou Ti Makak. M gen enpresyon ke Ti Makak sanble se nan fen ane li gen kontra. ak dyab li. Paske, m ap poze tèt mwen kesyon pou m di poukisa mouche sa a touye moun nan moman sa yo konsa. Dènyeman la a, gon masak ki fèt anlè a. On a pointe du doigt la tribu de Ti Makak. Men jounen jodi a la a, atak fèt anlè a la a, moun ap kouri, moun ap kite zòn yo, Ti Makak mele ak nèg Gran Ravin. Donk sa vle di la kapital dayiti pòwoprens le departeman de lwès pli patikilyèman w ap mande w èske gon bouji ki limen tèt anba kont departeman sila pou ke tout moun kapab nan difikilte pou moun pa kapab janm viv byen pou moun toujou genyen pwoblèm. Tèt chaje. N ap kite Gran Ravin men nan pral tounen toutalè paske a chak moman m ta kapab di gen yon maksimòm enfòmasyon k ap tonbe. Nou prale nan Ti Rivyè. Yon kenzèn moun rache anba kout manchèt. Moun sa yo mouri nan yon afwontman antre gang rival nan Ti Rivyè Latibonit. Yo rache anba kout manchèt 15 moun anviwon. Moun sa yo yo rache, yo akize yo poutèt yo ta pwòch Gran Grif, nèg Savyen. Se baz Jan Deni an ki rache moun sa yo maten mèkredi 9 novanm 2022 an. nan Ti Rivyè Latibonit. Fòk nou di byen ke, byen bonè, abitan nan lokalite Preval, Moropey ak Baryè Leon entèsepte nan pat chwal anviwon yon kenzèn endividi ki t ap transpòte yon kargezon diri a destinasyon mache Ponsonde a. Rapidman, yo lonje dwèt sou moun sa yo kòm konplis baz Gran Grif ki nan zòn Savyen. Jèn sa yo, yo remèt yo bay gang rival Jan Deni an ki egzekite yo ak kout manchèt, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Si n ka kwè abitan yo, moun sa yo yo rache ak kout manchèt te al vann kagezon diri yo, pou nèg ame ki gen nan tèt yo yon sèten de Luckson Elan. Si n ta kwè abitan yo, sak diri sa yo ki an posesyon viktim yo, ebyen, nèg Savyen te pran diri sa yo kèk jou avan nan yon kamyon ki t ap sòti Plato Santral a destinasyon Ba Latibonit. An reprezay, tande byen wi, bandi ame Savyen yo anvayi. Divès lokalite tankou Jako, Boulen ak Negriyèl ki kontwole pa nèg Jan Deni yo ki gen nan tèt li Ti Mepri ensi koni. Anpil moun mouri nan zòn sila. Anpil kay boule daprè enfòmasyon ke nou kapab fè konfyans. Moun sa yo twouve yo antre lanklum e le marto yo pa konn kisa pou yo fè. Mèkredi 9 novanm 2022 ankò, plizyè santèn moun manifeste nan santre vil Ti Rivyè Latibonit pou kapab reklame entèvansyon lapolis pou kapab mate gang ame yo k ap simen latèrè nan komin sila. M pa konn si nou byen sezi enfòmasyon mwen ba nou an. Tande byen, nèg baz Gran Grif yo ta sanble voye yon kenzèn de moun al vann diri pou yo. Men diri sa yo, se diri yo te pran nan yon machin ki tap sòti Plato Santral. Kòm genyen bif! Kounye a la, ann imajine non ke bagay yo se konsa yap pase nan departeman an. Lè nèg sa yo. Kenbe 15 moun sa yo, yo rache yo ak kout manchèt, kòmkwa yo se pwòch moun Savyen, bagay la pa ka fèt konsa. Alò, an retou, nèg Savyen yo, yo menm, yo anvayi plizyè lokalite ki pwòch Jan Deni, epi yo pase alaksyon. Vwasi pou vou kèlke pitit videyo. Yeah mesye ak gran grif la tande mesye negri al noye la negri al noye mesye ak gran grif la kay ka boule nou pap kite anyen pou ti mebri isi a nèg ap atake gran pisans e nou gran pisans wi mesye kwaze ti peyizan yo nou pou nap tye gade patnèm men yo nap boule sòl la a plat okipe sòl sa pou 30 an gyèt manman yo. Nou okipe sol la pou 30 ans. Dèyè men nou men nou men nou nan lari a cheri. Men nou nan ka lari a. Le kanaran di la. Fè cho pa ka kenbe cho men ni. Negriyèl tèt dwat cheri men ni men ni. Men mafya yo. E konsa l ye wi. E konsa l ye. Men ni mesye men ni. M te di nou jou nou kite grip la frape la manyen nou. Kay kap boule zanmim cheri. Kay kap boule negriyèl nou ye. Bèna vini bèna. Bagay la rèd nan peyi dayiti wi mesye. Bagay la rèd nan peyi dayiti. Hein! Kòm si ou imajine w gang ap fè tout sa yo vle, gang antre yon kote yo touye moun, yo rache moun, jodi a gwoup sa al touye 15 moun pou sa, demen lòt la pote boure l boule kay li touye moun. Bagay la pa kapab kontinye konsa. Nou fon rèl pou moun ti rivyè latibonit paske bagay la li vreman rèd. Antouka nap mande pèp ayisyen an pou kapab pran anpil prekosyon nan fen ane sila puiske nou ta kapab di se tankou yon pwofesi ki sou tèt Ayiti konsènan moun kap mouri, konsènan gè ki genyen anpe patou nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. nan rès peyi a, ou imajine w yon bon maten yon trantèn de moun pèdi lavi yo nan departeman de Lartibonit akoz yon konfli e moun sa yo pa gen anyen pou wè ak konfli sila. Yon bon maten yo mete moun deyò o nivo de kafou fèy donk wa imajine w kòman Pòtoprens ap devni de jou an jou m ta kapab di bagay yo vrèman trist.